Aprè w fin gade videyo sa a, aprè ou fin tande sa k pral di yo medam e mesye eske wap toujou gen menm refleksyon an se ta TT ak Morvan ki koz lanmò Sexy? Oubyen tou se si se te yon nèg ki inosan sa yo tap di yo se pat vre. Medam e mesye nou pote tout detay pou ou, nou pote tout dènyè verite sou lanmò Sexy atis, piblisis, komedyen nan peyi Dayiti. Gwo bonjou ak bonswa pou nou tout, byenvini sou tvlakayhaiti.com nou kontan avèk ou aprè midi a nan nouvèl videyo sa ke nou pote pou ou. Aprè tout sa k t ap di, aprè tout sa k ap fèt, aprè tout sa k kontinye ap di e fèt, enben jodi a la a, aprè w fin gade videyo sa, aprè w fin tande sa k pral di yo, kite kòmantè w anba videyo a pou w di nou kisa w panse, èske se vre oubyen èske tou se manti? Paske vwa nou pote pou w la se vwa Ti Youri ki se ansyen manadjè Sexy avèk Ed Laza kòm 2 konkonbrèt ki yo menm te fè pati baz 5 segond. Aprè n konnen TT ak Morvan fin denonse nèg yo, fin nan demaske nèg yo kòm kwa yo se moun ki aktif anndan baz 5 segond ki nan Vilaj de Dye k ap dirije pa Izo, enben jodi a la a Sexy asasine anpil moun, lage chay la sou do TT ak Morvan. Enben Ti Youri li menm nan odyo sa nou pote pou ou la a t ap reponn kesyon jounalis Radyo Karayib nan jounal Premyè Okazyon Enben l te konfime wi. Kote ti youri te konfime medam e mesye enben l se te ansyen manager sexy ak ed laza ki jodia enben nan gangan 5 segond e ti youri li menm fè konnen donk se paske l mal jwe se paske l trayi baz men sinon li tap toujou nan baz la enben m pa bezwen di w kisa ti youri vle di ou gwo timoun ou gen lespri ou menm wa fè panse ou travay pou di nou kisa ti youri vle di lè l di ke Enben se paske l trayi baz ki fè jodi a anpil moun dekouvri l men sinon li tap la nan geto a ap fè e defè pèsòn pa tap konnen ti youri enben te nan move zafè. Nou pral envite w tande sa k pral di yo. Genyen tou ansyen senatè lwès la Antonio Cheramy di Don Kato enben ki li menm sòti nan silans li tou sou menm dosye asasina Sexy a. Ansyen senatè a fè gwo deklarasyon eske TT ak Morvan pral nan kouri? Nou pa konnen, men sof ke, enben ansyen senatè a ki trè fò nan mistik, li fè gwo deklarasyon e nou pral envite w tande nan videyo sa medam e mesye. Rete gade videyo a, tande sa k pral di yo, kite kòmantè w anba l, di nou kisa w panse, èske w tou ou deja abòne avèk chanèl sa a, tvlakayhaiti.com, si w poko fè sa, se moman an menm pou w fè sa pandan w ap gade videyo sa a, yon fason pou w pa rate pwochèn videyo n ap gen pou nou pote pou ou sou kanal sa a. Bòn ekout tout moun, bon samdi, n ap tounen. Sa te ka rive palaswit. Kounye a, m pral ri pi rèd. M pa t menm konnen. M pa t konnen. Se lè m wè e. Se lè m tande kounye a sou Karayib nan yon maten. Epi, ti Youri di se li k manadjè nèg yo. M pral pran egzanp Sexy. Tout moun konnen mwen ki te konn ap pwomote Sexy a Edlaza, m te manager yo. Jounen jodi a, yo fè yon wout pa yo, men jounen jodi a mwen m pa fè. Bon, tout moun konnen l. Mwen mwen m pa konnen l. Bon, yo fè wout pa yo. Chak moun. Yon wout dwat oubyen yon wout kwochi? Bon, yo fè yon wout kwochi. Paske depi w nan liy sa, se yon wout kwochi mwen menm m konsidere l. Men sepandan, m ap. Mwen menm m pral dirèk avè w. Si m pa t trayi lit lan, yo pa t ap ka kenbe m. Men sepandan, fò m viv. Fò m di w sa, fò m viv. Sepandan, fò m viv. Ki sa? Bon, kòman, kèlkeswa jan ou pran l lan, men fòk mwen viv. M pa ka rete nan yon geto. M pral pran egzanp Sexy. Tout moun konnen mwen ki te konn ap pwomote Sexy a Edlaza, m te manadjè yo. Jounen jodi a. Yo fon rout pa yo men jounen jodi a mwen pa bon tout moun konnen l bon yo fè rout pa yo chak moun rout dwat ou byen rout kwochi bon yo fon rout kwochi paske depi w nan liy sa se rout kwochi mwen menm m konsidere l men sepandan pou m ap Map gad vizaj nèg yo sou profil yo gen k pa gen gen gentan m gentan wè gen kèk fo kont pase gen k pa gen gen k pa gen non epi non yo dwòl ou wè sa m di nou epi sak dwòl la ekip pa ekip m pa tag ekip mwen se sèl lova m wè la avèk dada m pa wè SDP m pa wè yon seri de nèg. Hello va mwen la avèk dada. Gen travay m Don kato ya. Misye di Don kato koupab nan sa kap pase nan peyi an. Sa vle di se nom ou tande kap site nan afè gang yo. Grenn moun ki gen kouraj pou l fè kanaval sou gang yo se li menm ki koupab. Adje. Men sa yo jwenn nimewo yo sou telefòn gang yo pa koupab. Tout aske nou pa kite sousou. Tout aske de nèg konsa. Wè li pa gen non non nèg ki di sa. Son fo kont li ye. Tout paske tip de nèg sa yo pa kite sousou peyi a pap janm chanje. Fòk ou gen kouraj, fòk ou gen kouraj pou di, misye te di nou mesye kanpe, misye te denonse kesyon gang, kesyon zam, kesyon bagay sa yo. Podyab nou pa janm tande non li menm nan lòbèy sa yo. Ou wè sak rive Sexy jodi an? Sak rive Sexy jodi an? E fò m di nou sensèman, fòk nou ta nan kè m pou nou ta konnen ki jan sa fè m mal. Mwen menm, mwen pa konnen sa yo repwoche Sexy yo, m pa konnen ki sa yo ye paske pa janm gen yon tribinal ki kondane l, pa janm gen yon rapò ki sòti sou li, men. Sa ki mwen ap asiste jodi an kote yon jèn gason ki gen talan ki te kapab itilize talan l menm jan mwen menm mwen fè l pou m fè vi m, m itilize talan m fè tout sa m gen m te fè nan vi m jodi an m ap gade sa vrèman fè m mal paske m panse sa sa di anpil sa di s on kou di e m wè Etchenmay la fèmen bouch li yo fin itilize l byen itilize. Jodia l tonbe pa gen yonn nan yo k di anyen map swiv yo byen pa gen yonn nan yo k di yon mo ou konprann men lè l te sou 2 pye l gade se bagay se se sak fè m toujou di yon moun se bat pou defann tèt ou bat pou ale sou chimen dwat la bat pou lè yo di yon bagay sou ou pou sa yo di a se manti l ye. Ou wè mwen menm, nèg te mète di dimil bagay sou mwen, m abitye, depi lè m fenk ap vini, y ap di sou mwen. M travèse yo tout, chak fwa genyen ki met parèt tankou yon baraj devan m, m pase pye m sou li m monte. Depi se nèg ki tounen baraj devan m, se tanmkou m te ka di w se yon mach m met, m fè yo tounen m monte, paske baraj pa m, fòs pa m nan, pozitivite pa m nan, se nan lanmou, se nan respè. Se nan sa yo l chita. Sa vle di lè w nèg panse w pral di a m pral bare kato tan pèdi m ap pase sou ou m ale paske m gen fòs pase w ou menm w ap bay manti mwen menm mwen rete konsantre m sou sa m gen pou m fè m rete fokis sou sa m dwe ofri kominote an pa egzanp gen de nèg m konnen ki gen pwoblèm avè m yo gon grenn pwoblèm avè m m fè wè feblès yo m fè wè feblès yo. Paske yo te yo te toujou konprann se mwenk grenn sèk yo menm yo bon yo moun serye gen de moun ki rayiw se pa anyen ou fè moun nan non se feblès nou fè wè wi li pran moun li fè sosyete a konnenl serye li fè pranw pou moun moun pou pa serye epi konnya ou ap avanse li menm lap fè bak se nòmal pou lèl kwaze w sou yon bagay poul diw betiz paske li gon hèn nan kèl kontre ou paske li te toujou vle rèv yo. Gen nèg rèv yo se te wè m ka yon zam nan men m ap mache touye moun wi. Gen nèg se sa yo te gen kòm rèv pou mwen wi. Epi chak fwa yo gade yo wè se le kontrè y ap gade, yo santi se dan yo ta kole sou mwen wi. Ou konprann? Gen nèg rèv yo pou mwen, rèv yo te genyen pou mwen se bagay kòmsi m te ka di w m te dwe pa egziste ankò. Epi chak fwa nèg la ouvè tiktok li wè kato kap pale moun ap voye flè pou li moun ap voye kè pou li tèt yo se yo ki ta pral eklate ou konn rete yon sou sou yon katye gen de moun nan ki panse se yo ki ta pral eklate epi ou menm pèsòn pat gen zye sou li epi se ou menm ki leve kap fè de bagay ekstraòdinè se nòmal pou moun sa yo fache kontre ou paske ou fè wè feblès yo ou konprann jodi a la. E se menm jan lèm live gen de nèg m wè kap ekri anba live mwen se nèg ki egri kareman m konn genyen m wè m fè kòmsi m pa wè gen de nèg ki pale avèm byen epi yo vin jwe anba live mwen wi m konnen yo egri m konnen yo egri bon kisa m ka fè pou yon nèg ki egri m ka toujou baw mesaj la m ka toujou diw ou ka reyisi m ka toujou baw konsèy kijan pou fè men èske m ka pran. Lè w ap dòmi a, lè l midi ou poko leve nan kabann ou, èske m ka al pran yon kòd m foure nan tèt ou? Li midi ou poko leve nan kabann ou, li dezè ou poko leve, epi kounye a ou vle pou ou vle pou moun ki reyisi a, kòmsi m te ka di w, ou rayi l. Ou pa ka rayi l, paske li menm lè l leve se dòmi w ap dòmi. Lè l ap bay, lè l ap. pase mizè nan nèj ou menm se plezi w wap pran but lè li menm li resi reyalize yon bagay ou pa gen pou fache kont li pa egzanp yon nèg vin nan yon ba w live li di w yon lòt konn simaye zam pandan se tan ou tande nan rapò yo non kiyès kap simaye zam yo se pa frekan w frekan k fè w vin di l anba live la se frekan w frekan se soumoun ou soumoun se egri w egri. Ou tan, ou byen ou pa konn li lè yo lage, lè yo mete rapò yo deyò pa. Kòm si pou, pou bagay yo sou tout rezo a pou yon nèg pa janm pran ton pou li l. Men son bagay terib. Se sa k fè mwen menm m ap toujou di nou, m pral pran 10 nèg la. Gade, 10 nèg sa yo m pral pran la. I fo ke se 10 moun ki ka pale. Si moun nan, depi moun nan mamote l, li vle, oubyen l poze yon kesyon m wè l pa konprann, m ap voye l ale. Nèg, e, ti mesye phtk yo kòmanse vin anba live la. Banm, banm tag ekip mwen pou vin koresponn avè nou. Pase ti grenn ki la yo, yo pa ko. Bon, m gen de twa grenn la k ka koresponn avè nou. Mwen ap manyen manb nou seryezman. Mwen ap souke manb nou seryezman. Gade koze, gade koze. Gade, gade. Gade, gade, gade. Gwo nèg ki bezwen monte la ki rele tèt li bwa kale. Gon nèg ki bezwen monte la ki rele tèt li bwa kale. M pral pranl wi. M pral pranl pase m anvi pran m anvi pran nèg ki vle vin jwe avèm yo. Nou pa fon ide. M pral montre popilasyon an kòman se blofè nou ye. Nap monte la. M pral pran nou la. M ba nou garanti nou pap ka joure. Nou pap ka joure e map mete nou nan sitiyasyon ki pi difisil la. M bezwen make sure kem pran yon nèg kap bat kòl anba live la banm tcheke pou mwen gon nèg kap bat kòl map veye li poko ka rele paske se li m ta renmen rele ayayay ayayay map pran sa yo tou wi men gon ti bat kò anba live la m ta renmen l rele paske si l rele map ka pranl poum korije kayel li poko rele wi map. Nenpòt nèg ki konprann ou ka rele la pou vin pote boure map korije kay ou. Map montre w ou pa konprann anyen nan sa w ap di yo, se egare w ye. Ou konprann? Lè w se egare ou chita pou swiv sa moun ap di. Ou konprann? M renmen jan nou pouse live la wi, gade yap pouse live la, yo pouse live la. Yo pouse, SPD, SPD. M pral pran moun wi. Men m wè yo m wè yap koura live la yap pouse live la m te mande 400 yo fèl 484 sa vle di gen pral gen zen sa vle di pral gen zen m te di sou 400 map stat bon m gen enpresyon l pral 500 pral gen zen bon pral gen zen aswè a bon banm ranje chita pral gen zen ooh 5 yo gentan kite 500. Pa gen pwoblèm. Pral gen zen. Banm kòmanse banm kòmanse rale rale rale rale rale kèk jwè kèk jwè bat kò mwen anba live la banm wè banm li banm gad kiyès ki bat kò yo plis oo tann mwen Dada Dada èske w la èske w anba live la si w la voye yon ti tèks mwen m gade. pou m gade ki sa w ap sou la. Sou la voye yon ti tèks pou mwen pou di m ke w la. Avan m fè sa m pral fè a fò m gad, fò m asire m o y ap monte live la toujou. M mande 400 men yo 550, 500 konbyen, 523, 26 pa gen pwoblèm sa vle di nou sou fè bif. Nou pral fè bif pa gen pwoblèm nou. Rele patizan nou di nou nou pral kase met nan men m e mwen menm patizan m yo gentan la m pral drese nou tou. Nou ranse twòp. M te pare, m te pare kou sa pou nou. Woy yo a 527 pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm. Nou mèt, nou mèt. M te mande 400 moun. Yo tèlman sou fè zen y al rele baz yo, kounye a l 520, men l 530. Sa vle di pral gen zen. Pa gen pwoblèm. Ok, banm wè kote Dada pa la. Dada, Dada genlè ale. yo la se yo kap se yo k pousel m te mande 400 moun men yo men yo fèl prèske 600 moun sa vle di se yo yo sou bif nou pral bif avè yo aswè mwen menm ekip pam nan m kwè nan li m kwè nan ekip pam nan ekip pam nan pa konn kouri pou ti ekip pou ti jwè dayè nou pa nou pa wè on grenn bagay m bezwen m bezwen yo fè. M bezwen yo respekte prensip batay la, m bezwen yo respekte prensip deba epi nou pral kale yo. Nou pral fè yo wont. Ban m wè.